Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon nou konnen la depi kèk jou kout bal pa ti antre polisye ki fè pati kontenjan simo avèk bandi ba delma. N ap vini an detay un peu plus tard sou batay sila a men nou konnen ke genyen anpil viktim. Viktim sa yo pami yo genyen yon kan andikape ki sou pis la ebyen fò n di ke yo mete dife nan tout kay yo. moun yo nan lari. Se yon bagay yon moun pa t janm imajine men jounen jodi a li rive, se reyèl. Moun k ap viv avèk andikap yo pa eparnye pa rapò ak sitiyasyon ensekirite ki genyen nan peyi Dayiti e ki plonje peyi sa a nan yon veritab kawo. Kesyon anpil moun ap poze, bon, èske pwoblèm sa a l ap rive rezoud? Moun k ap viv nan kan ebèjman ki sou pis la, Fò n di ke yo te viv yon jedi, paske sa se te pase jedi, je kwa, ebyen se yon jou dorè lè yo konstate endividi ebyen mete dife lakay yo. An n koute kèk nan yo. Yo vin ba yo sèvis, yo mete yo la. Konbyen nou estime nou ki la? Konbyen moun ki la? Men papa a pa gen rad. Moun pa te bebe a pou li te tiye bal la. Sa fè deja. Nan kan kote yo te rete a kòmsi gen anpil dezòd, pawòl chimè bandi epitou e polisye ki boule kay yo. Kòmsi kay yo boule, yo pa gen rad, yo pa gen manje, yo pa gen anyen, kòmsi se moun k ap fè yo kado la. Siye se police yo pat konnen se se nou menm ki te nan espas la. Wi kòmsi se nou ki te nan espas la akoz dezòd kap fèt anndan an epi tou ka a vin arive komèt nou menm nou pa kòmsi bay tèt nou pwoblèm si se te lòt moun ki te fèl nou te ka bay tèt nou pwoblèm men polisye ki fèl akoz de dezòd kap fèt anndan an. Se vrèman difisil paske. La a genyen bèbè, gen moun ki gen yon andikap, gen moun se yon janb li ki koupe, se yon ponyèt ki koupe. Bon ou wè tout kategori de moun, gen moun se paralizi total. Bon yo oblije vini la a paske sitiyasyon an difisil pou yo. Men ki kote yo vini? Fò n di ke kategori moun sa yo, yo viktim dirèk afwontman ant Lapolis e bandi nan ba Dèlma e sitiyasyon an vrèman difisil pandan moun sa yo menm tou yo mande sekou e yo t ap tann pou ke otorite yo fè kichòy. Otorite yo fè kichòy se vre men kote yo ye a li pa reprezantab. Jounen jodi a yo loje la nan lekòl minisipal oubyen kominal Petyonvil. Yon lòt fòm soufrans, angwas ak repi. e moun sa yo, yo dwe aksepte. Bon sa m ye? M son moun malad. Yo met dife nan kay moun, e nan kan lapis nou te ye, endikape nou ye. Jis leta, leta y ap tire, nou te al Sentiv, se petèt leta pran nou yo mete nou la. Kom yo di yap travay pou nou nap tann. Depi kilè nou la. Nou deyo depi jedi. Kilè nou lage. Jedi hein dimanch nou la depi dimanch men nou de sou ki sa nou nou pa byen nou pa byen twalet la gen vè. Lè pou n benyen de pou ta pase pou ta wè nou pa alèz nou pa moute chanje na timoun pou timoun yo manje nou la nou pa mouri n di Bondye mèsi men nou pa byen fò wè antanke de endikape nou te deja pi meprize nou pap travay nou pap leve lou tout ti afè nou bouleske w konprann. Sou wè m pa ka pale anpil, malad li sou mwen. Fè l dòmi, fè Ashmi dòmi. Ton kòm depi avanyè m ta fè yon ti ji pòm de tè. Yo pot yon ti espageti pou timoun yo m pa ka manje l m pa manje l. Yon ti ji papay tou m pa ka pran. Èske w konprann? Nou pa alèz. Aprè twalèt la, s kisa n gen kòm difikilte? Ou konnen depi w pa lakay ou pa benyen timoun yo avè nou, ou wè kote n ap viv. An yon lekòl, Nou pa alèz. Nou kouche la, yo pote ti dlo kamyon yo, yo separe sachè dlo ban nou. Avrèdi, men nou pa alèz. Jan w wè nou an, nou pa alèz. Ou konnen andikape, nou pa gen a ki kreye, nou pa gen a ki rele. Nou pa abitye mande. E menm lè moun nan te konn al mande, e pa tout moun ki ka mande. Eske ou konprann? E pa tout moun ki ka mande. Men e nou konnen gen maladi lavi. Eske ou nan disen ki jan nou pwoteje tèt nou alèz la? Bon se Bondye kap veye nou, eske ou wè nou pwoteje tèt nou? Nou pa pwoteje tèt nou. Se Bondye kap veye nou, gade timoun yo, souf nan souf, eske ou konprann? Tan kòm yè swa lèm kouche la, 2 pyem sou yon moun, sou 2 timoun yo, nou pa alèz. Jan ou wè nou la a, nou pa alèz. Nou pa alèz. Men nap tann. Pase kòm se endikape ki nan lari, Nap tann, nap tann. Isit la tout bagay an dezòd. Edifis sa a li pa alabri lè lapli ap tonbe. Sa vle di depi w wè lapli kòmanse tonbe, bon anndan la se dlo ki anvayi moun yo. Fò n di lè w antre la gen yon move odè k ap degaje. Espas yo dispoze pou moun kapab benyen, mezanmi se tou pre fatra. Si espas pou moun benyen pa bon, m pa bezwen dou pou moun fè bezwen ijyenik yo tankou twalèt, ebyen si ou pase nan zòn sa a, ebyen bagay sa a ka fè w vomi paske bagay la grav. W ap gade pou wè twalèt tout atè a e se la a pou moun yo rete. Pou kapab viv nan yon sitiyasyon konsa, a m panse ke se yon bagay ki parèt vrèman vrèman difisil. E non vwayan sa li menm li deplore le fèt ke li viv anviwon 3 a 4 jou isit la se yon lanfè. Li kwè si sa rive jodi a, si yo la yap viv malman konsa, ebyen tout responsabilite se sou do ajan Simo yo. Nap viv nan kan laplis depi mars 2011 ok, sèke wi nou se yon viktim, kay brile, tout bagay pèdi. E se anba bal tout moun ki sove yo ke yo te rann yo de kote lakou legliz Sent Iv. Ok. Sè ke, wi, s on ensidan nou deplore ke Simo yo, an pèsòn, Se yo ki boule kan an. Sou pretèks ke gen bandi ki konn vin kache anndan an. M estime ke sa CIMO yo fè a, yo manke pwofesyonèl paske si nou la pou nou pwoteje e sèvi, nou swadizan nou di gen bandi, n ap vin detekte yo pou nou mare yo. Se pa nou menm andikape pou ki viktim de sa. Deja leta pa itil nou anyen. Poukisa nou oblije viktim ankò? 12 janvye kraze kay nou, li mete nou ajenou. Se gras avèk sipò Lakwa Wouj ki te konstwi 378 chèltè ki te mete nou menm andikape viktim 12 janvye yo la. Se pa t Leta ki te mete nou la. Simon yo konn fè deklarasyon an deja. Yo konn kanpe yo di nou ke onu se sitirè. Eskizmwa, yo se sitirè ke yap gen pou yo boule lakou a. Efektivman, nan madi, yo di l, yo di ke pou andikape yo demaske yo la paske yap boule la. Madam, mwen menm mwen son fran kretyen, mwen kwè nan Bondye. E Jan 8 vèsè 44 di sa, ou pa gen dwa fè manti. Se Simon yo k boule kan. Isit la, la wap gade, pou wè anpil timoun ki atè a. Bon, yo reziye yo pa rapò ak nouvèl vi sila paske nou konnen ke timoun pa toujou admèt ke yo nan difikilte paske depi timoun nan ka jwe, li jwenn yon ti bagay pou l pase nan bouch li, bon, pa gen pwoblèm la. Men la a, m ta kapab di, se yon bagay katastwofik. Anpil nan yo eseye akomode yo ak nouvèl sitiyasyon sila. N ap gade pou wè ti fi sa a, souriyant, li menm tou li chape anba yon sitiyasyon. Men sitiyasyon sa a make li anpil. Lè yo bandi boule kay la m pa renmen sa jan yo fè a yo tout kote nap dòmi yo li koule m pa renmen sa gade vè gen vè ki atè a nou pa byen dòmi nou pa byen kouche m pa renmen sa. Ki kote w di gen vè a? Nan twalèt la lè moun al nan twalèt. Kot manman w? Manman m la. Bon, se sèl li menm ki fè, kap fè, kap fè ti de, kap fè ti demach oprè, oprè de leta, bon li fè, li fè ti sa li te ka fè, ou wè sa m di w la, men lojikman e meyè solisyon se ta deplase nou la, paske li vrèman di pou nou la, li vrèman di, paske lè w ap gade yon moun ki viv. Lè w di li vrèman di, ki sa ki prensipal pwoblèm ke nou konprann? Prensipal pwoblèm nou, nou ap dòmi pil sou pil, kote ke nou pa ka jwenn, nou pa ka respire byen. Se vrèman di sa. Pase m panse ke si yo te leve nou kote n te ye a, yo t ap chache yon kote ki ale mye pou nou jiskaske yo konte fè yon bagay ki mye pou nou. Jean Chevalier Sanon li menm se kòdonatè nasyonal federasyon moun andikape yo. Li di li konsyan pa rapò ak sitiyasyon sila a. Paske dè le premye jou li te fè yon maksimòm efò li angaje li pou kapab kontinye fè efò sa yon mannyè pou kapab pèmèt moun sa yo reloje yon lòt kote e nan yon pi bon anviwònman. Alò, depi ensidan an ki te rive sou pis la, moun yo te loje nan Sentiv, legliz Sentiv. Nou menm nou te gentan vini, nou gade nan ki eta yo ye, nou fè entèvansyon oprè de Nasyon Zini avèk tout lòt enstans ki enplike nan kesyon de plan de repons imanitè nan ka de sitiyasyon sa yo. Yo te di oke nou t al wè yon fwaye ki te nan Dèlma 3 pou n te loje moun yo. Men finalman lè n gade sa ka kreye yon tansyon antre popilasyon Dèlma 3 paske yo di ke yo pa janm gen dezòd lakay yo e yo poko prè pou yo akomode yon lòt gwoup ke yo pa konnen. Kounye a se nan urjans sa a ke Sekretè Deta avèk lòt moun yo te vin arive jwenn isi a pou loje yo. Men m ka di nou sensèman palan isi a pa adekwa pou loje pli de 247 moun, gen pli de 250. Moun ki la. Anf timoun, pèsòn andikape, madanm, moun mwen pa pa bliye gen sa se famiy yo ye. Alò yo tout melanje la. Akomodasyon pa apwopriye pou jisteman ankadre yon yon yon popilasyon de de plis de 250 pèsòn la aktyèlman. Twalèt yo pa byen fèt, bon pa gen twalèt, pa gen dlo, se yè yo pote dlo yè aprè midi. Yo pote dlo bon sou le plan covid 19 bon nou wè se jodia mwen menm map pote mask se mwen menm kap pote se federasyon an ki fè anpil bagay pot manje le maten bon yon fwa pa jou m asirem ke moun yo jwenn yon bon yon goute paske nou menm nou pa gen bidjè pou sa se nou menm kap fè a pwòp mwayen pa nou. Jodi a m sot nan Epidòm mwen si yo ta bay yon kout men yo pa reponn. Tu konpran? Alò nou menm n ap fè tout sa n kapab men nou menm kòm federasyon an nou gregwoupe plis de 102 asosyasyon sou tout 10 depatman an. Depi moun andikape a gen pwoblèm se se devwa nou pou n reponn pou n mete a kote yo pou n ap batay avè yo. Ki repons ou jwenn bò kote moun nan leta yo pa vwa demach w ap fè yo? Bon sekretè deta te la avè mwen dènyèman lè n t ap fè reyinyon global avèk moun nasyonzini yo jiskaprezan li pa kontakte m tou pou l di m kisa n ap fè kòman n ap fè sa. Se de kote pa mwen ke m kontinye ap fè kowòdinasyon. Mwen rele responsab OCHA a ki Christian, li menm se li menm k ap kowòdone tout repons imanitè yo. Alò chak ensan m voye di l men sitiyasyon an. Yè m gentan ekri l, mwen di l men nan ki sitiyasyon deplorab ke moun andikape yo twouve yo la. M gentan di yo yo pa gen dlo, yo pa gen twalèt. yo, yo pa gen kabann, yo pa gen pwoteksyon kont covid 19, sitou ke nou wè ravaj sa ap fèt nan peyi a, paske la premyè choz nan repons imanitè se sove vi moun nan avan tou, men si w kite yo ekspoze la youn sou lòt, finalman kisa n ap fè la? Tankou nan espas sa la, m pa wè kabann, kote moun yo dòmi la? A, jan w wè yo ye a, a, a menm le sòl, atè a yo dòmi, yo kmanse youn pouse lòt, yè te, yo di m te gen yon chanm la, m te mande pou yo ouvri l, yo di m yo pa ka ouvri l paske se yon chanm ki rezève. Men sou wè l monte anlè a, gen sou yo ki anlè a, gen lòt etaj anlè a, se sou yo. Kounye a vin gen lòt pwoblèm, gen pwoblèm de kominikasyon ant gwoup sa yo. Paske se dè difikilte ke yo menm y ap viv, menm antre yo menm yo gen dè difikilte. Ki lòt andwa nou vize pou nou. Non se pa mwen menm, mwen menm m pa leta. Pa bliye mwen menm, mwen se yon ong m ye, se sosyete sivil mwen ye. Mwen menm wòl mwen se fè presyon pou ke asire yo, deloje yo la le pli vit posib pou bay espas ki pou respekte dinite moun nan. Paske la a, sa pa respekte dinite pèsòn moun, pèsòn imèn nan, sa pa gen sa la. Paske si n ap pale de dinite, si n ap pale de dwa de la pèsòn, m pa wè ke ankenn, kenn, ankenn karakteristik de espas sa la a ki reponn o respè dè dwa de la pèsòn. Pou rapèl lafami, kantite moun ki deplase akòz konfli ame nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan, konfli ame sa vle di gang ak gang, gang ak lapolis, ebyen deja rive nan 10 mil daprè sèten òganism k ap defann dwa moun. Men fòk nou di chif sa li kapab ogmante oubyen gwosi chak jou Bondye mete. Paske gang ame yo menm, yo pa prè pou kapab fè yon seselfe. Sa ta vle di chak jou se batay nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens la. Donk nou konprann ke li evidan pou ke Leta rann li kont pou di ke bon sitiyasyon sa li twòp pou ti pèp la ann eseye fè yon bagay. Si se konkou entènasyonal la n ap mande, ke nou mande li pou ke sitiyasyon sa li menm li chanje.